Aprè gwo dosye sa ke TT fin lage deyò sou Pierre Espérance ki li menm Mete yon jèn gason ap koupi kokobe nan prizon sa gen anviwon 10 lane e jodi a dosye sa refè sifas gras avèk TT ebyen gen ansyen senatè Edo Zeni ki li menm foure bouch nan dosye sa. Nou kontan rejwenn ou ankò yon fwa sou tvlakayhaiti.com e se dezyèm videyo nou pou jounen an, jodi an se dimanch. E 20 novanb 2022 jodi an tou se ouvèti koup di mond e bon m pa twò fan foutbòl men m tande yo di l antouka enben nou pote anpil enfòmasyon pou ou aprè dosye sa ke Pierre Espérance ta ekri enben divès rapò sou de moun ke l toujou fè erè. Gen nou toujou wè e bagay yo fè anpil pale, gen de rapò ke eksperyans ekri sou moun, ebyen rapò yo, yo mete bagay ke yo pat dwe mete, yo envante koze, enben jodi an la ki bay e donk yon lavi di avèk jèn gason sa ki li menm ap koupi nan prizon depi anviwon 10 lane e jodi an TT deside ebyen vini avèk dosye sa pou misye korije kaye Pierre Esperance ebyen ansyen senatè Edo Zeni ki li menm twouve TT son nèg ki gen kanson, hein, son nèg ki gen foug, ki li menm pa pè pale anyen quand il s'agit de bay verite ebyen TT à la porte, ebyen ansyen senatè a ki li menm ap fon ti pale tou ak nèg phtk ke yap kenbe nan vòlò nan gang grenn pa grenn nan moman nap pale la a anpil nèg gen dyare presizeman ansyen prezidan peyi a Joseph Michel Martelly avèk Senatè Rony Celestin, gen Henry Céant ak divès lòt ankò enben ki yo menm nan kouri la avèk otorite entènasyonal yo, yo jwenn nèg sa yo pa dwat. Yo nan finanse gang, yo nan vòlò, yo nan bay bandi zam, enben jodi an la gwo sanksyon pran kont nèg sa yo sitou sou byen nèg yo genyen aletranje keseswa Kanada oubyen Ozetazini e jodi an la kit se kay oubyen se kont an bank Sezi antouka Nou pral envite w gen detay Rete konekte bon ekout tout moun Bon dimanch nap tounen. Paske bon m espere ke nou tandel deja paske nou tande Teriel anpil tou Teriel son nèg ki gen anpil ekout e youn nan moun ki gen ok trè byen youn nan moun ki gen plis ekout nan peyi an tande sa. M al mennen yon envestigasyon sou Poukisa dosye a vin enteresem map di n poukisa Lè yo arete misye Lè sa m te nan radyo Zenith nan tren matinal Dayè m te li rapò rnddh te prezante dosye ke l te di sou misye Ok. Misye gen pral gen 10 ans fèmen nan prizon. Voilà que kounya m vin gen ODV ke m kreye e m kontinye ap mennen ankèt pa m pou m konn kisa dosye a ye. Paske gen yon pakèt non moun yo site, yo di ke misye te konn pote dwòg pou Edo Zeni, pou li konn tiye moun pou Lambert etc. Yon bagay m tande 2 fransè misye te tiye. Alòs ke! Yo mete non misye nan rapò kòm li ta kòm si li ta tiye 2 fransè. Lè misye, tande wi, lè m al mennen ankèt nan Jakmèl, lè fransè yo te asasine, misye te timoun li pa t menm konn bagay konsa. Se pandan yo arete misye li pral fè konesans de kesyon dosye sa a wi. E pa mechanste sa ye. Gen de detay m chwazi pa rantre ladan yo. Paske misye lè mal mennen ankèt nan antouraj misye, misye fè erè pa l. Lè te gen kesyon viza te pwomèt etsetera pou misye kite peyi bagay kòmsi men n pa ka fè sa. Kounye a si mwen menm m vin gen eleman nan men m epi m kite sa pase konsa konbyen lòt ti jèn ayisyen ke n pral fè menm bagay la tou? Exact. Yon nèg met rayi m di sa w vle pale m mal mache pale m mal kritike m sa pa gade m pa m manje rès nou m pa konn chita sou menm tab avè nou. M pa la tout moun men m pa m nan mande ankenn nèg favè isi. Paske m frekan, m konn nèg isi se e frekan yo ye m pi frekan pase yo. Menm bagay avè m. Sa di se respè n pou n fè. Kounye a lè m aksepte m gen eleman nan men epi n ap fè yon ti malere abi. Sa fè m mal. Lè m al mande envestigatè yo di ke misye te konn pote dwòg. Tande peyi a. Sou 2 fransè yo di misye te tiye a. Lè m al mennen ankèt o nivo entènasyonal tenten k ap pale. FBI tande misye 4 fwa sou dosye 2 fransè yo. Misye pat janm konn bagay konsa, timoun li te ye. Se pandan yo aretel lap vin fè konesans ak dosye 2 fransè oh li ta touye timoun, li pat menm konn dosye a non. M te gen 18 ans. Misye yon jenn ti gason wi. Lè yo arete misye a misye te gen petèt gen 24, 25 ans. Jenn timoun wi. Epa mechanste. Lèm al kontinye envestige sou dosye a. DEA pou yo di misye nan dwòg. Mal mennen yon ankèt entènasyonal. Mwen jwenn DEA tande Shelson Sanon 22 fwa deja sou dosye dwòg la. Yo pa jwenn anyen kont li. DEA wi, yo tande misye 22 fwa deja. M di bon mezanmi kounya kisa w vle kisa w vle m di w la kòm se manti pou m ba w èske se manti èske w vle se manti a pou m ba w pou w santi w alèz non m pa ka fè sa paske mwen menm konsyans mwen pa anpè kòm si lè kounya w fè sa epi kounya mwen m ap bay manti pou m di non non m pa konsa paske mwen renmen klè ak konsyans mwen Paske lè m tande, m di men atansyon. Lè m al chèche detay, m di men kòman yo tande l 22 fwa deja? Yo di wi. Diye tande misye 22 fwa sou kestyon dwòg, yo pa jwenn anyen kont misye. Yo vizite misye 14 fwa deja nan prizon, yo odisyone l, yo pa rann anyen sou li. Yo vin tande l anndan prizon, yo pa rann anyen sou li. Map chèche. Yo tande misye nan prizon sivil Akayè 2 fwa, yo pa rann anyen. Yo tande l 12 fwa nan prizon Kwadèboukè, yo pa rann anyen. Yo, bon, tande wi, yo, yo pran misye, yo al tande misye pandan 8 fwa nan anbasad amerikèn, yo pa rann anyen. FBI vini l tande misye 4 fwa Kwadèboukè, yo pa rann anyen. Ui, tande wi. 4 fwa wi FBI al tande misye pa nan anyen di yo tande misye 22 fwa pa nan anyen esat fè jijman misye pa janm ka fèt paske jou jijman misye ap fèt kòmsi yo vle fon jijman misye ap avili yon seri de nèg ke n pran pou moun nan peyi a kounye a yo tou ap fè misye peye yon bagay ke l pa konnen yo pa janm aranje pou yo ni liberel ni fè jijman pou yo liberel. Paske komsi pou yo ta liberel fok la bay manti dako siyen dokiman kel pa konn anyen fok li dako l se asasen l se kriminel li se drug dilè on ti male kap riske lavi wi esat fè w wè chak m di sa m site Jean Charles Moïse wi paske alepok yo arete Shelson misye te ansanm ak Jean Charles Moïse. son verite sa vye si kounya mwen makseptel epim kitel pase demen maten se nou youn ki la yap preb yo fè rapò sou nou epi yo fèn akize de 3 moun epi di yo n se kriminel epi n fè pase 20 tan nan prizon ou wè gen plis kriminel abiye ke moun nou panse kriminel yo mesye si esa n pap janm renmenm dèm pa bezwen renmenm e nou pa itil mwen m di n sa deja paske nou pa itil mwen yèm renmenm nou nou paka fè rapò sou dom. Dayè m di n sa deja, jou n ta tante kon on salopri sou do m, n ap tonbe sou fas. Paske ou wè peyi sa, fò n aprann respekte moun ladan l, se pa nòmal. Bon! Sa son rapò e men lavi lavi fè dè choz e lavi kontinye ap fè bagay yo je kwa an Dye je n pratik pa legliz katolik paske m pa kwè nan pè yo e m pa kwè nan ba yo men je respè ke ba yo lè m al legliz pa egzanp loske jete mè je respè ke ba yo men je n kwa pa an sè prèt paske M pa kwè nan prèt. M pa kwè nan moun. Nan moun. M pa kwè nan pastè. M pa kwè nan gangan. M kwè nan tèt mwen. E m kwè nan tèt mwen. E jodi a la m pa gen, m pa genyen e ou de mwa de sa ke pitit mwen, pi gran pitit mwen, dezyèm nan tou, e pi gran an pral gen katòz an, yo t ap mande m, paske yo tande Paske map fè emisyon yo tande Shelson Sanon, Shelson Sanon. Epi ils m'ont demande qui est Shelson Sanon, m'explique yo ce qui est arrivé. Epi m'di un jour ou l'autre nous aurons la victoire et yap ba nou jistis. Menm si se pa jistis de l'homme map jwenn jistis mwen. Enben qu'est-ce qui est arrivé? Enben aujourd'hui Theriel Thelus au moins! Au moins! gen kouraj sa a pou l retounen a paske yon bagay ki rive baton e m poko rankontre a Theriel Thelus m poko rankontre fas a fas avè l m te konn tande li defwa nan radyo Zenith e lè sa yo se frape l te konn ap frape m e frape phtk men frape m tou men sa pa di m anyen paske M te konn tèt mwen. Èske w konprann? M konn tèt mwen. M konn sa y ap di yo. Chak moun gen dwa di sa yo vle. Men avwa w le kouraj de fin an 2014 wè l di w li la nan bagay li a la l di w ke nan editoryal li a la li di w ke an 2014 vwa nou tande si gen moun ki tande k ap li rapò rnddh la se te Theriel Thelus. 2014 8 ans plus tard li retounen a la chaj a la chaj poul bay la verite e pa tout moun ki ka fèl e pa tout moun ki ka fèl ankò yn fwa m di nou m poko anko trate Ariel Tebus. M poko ankontre avè l. Mwen fè yon entèvyou avè li nan bay li m kwè radyo, radyo a te radyo Zenith toujou, avan ke l kite radyo Zenith m te fè yon entèvyou avè l. On ni dat. Men chak fwa m tande de bagay k ap fèt la yo, ebyen m ap di hey, ke paske Shelson Sanon sa, mwen vin konn Shelson Sanon par le byen de Lentènèt. Se bon nèg Neyè m konnen di tou. Menm devan m, si l te vin devan m, m pa t konnen. Se ki lè sa yon nèg di misye te vin bò kote m nan Sena a, lè misye te vin bò kote m nan Sena a, te gen yon nèg ki te bat li, yon bagay dominiken ki te sou fontyè, yon pakèt pawòl m di m pa rekonèt li. E te mèt vin bò kote m, m pa t ap rekonèt li, men kounye an la, vi ke mwen bagay m pa t konnen. Donk jodi a la, e. Bondye ba nou chans nou. E se sak fè lè moun yo mande m yo koupe viza m di poukisa? On nèg yo bay viza 29 jiyè. Yo renouvle m 29 jiyè. E m se pami moun ke yo te mande pou vin nan anbasad la. Paske yo fè moun yo sa anpil, yo fè anpil moun sa. Lè anbasad la te ouvè, dènye, m panse dènye staf moun ki pran viza nan anbasad Ayiti an, an Ayiti se mwen. Paske peyi a potko masakre konsa. Li te kòmanse. M pa t ka pase Matisan, men m te ka pa, m te ka, m te ka pran avyon, m desann èpòt la epi m ale, m ale nan anbasad amerikèn. Enben, nous avons passé cinq heures de temps à l'ambassade américaine pou atann ke yo te rele nou, paske te gen anpil moun. Epi lè yo fin rele nou, on a, on m'a rien demandé, e yo annik mande m biznis mwen, yo te konnen m deja, yo konnen biznis mwen deja. Yo di m, sa bay lè, yo di m kilè m pwale, M di yo lè yo ban m viza an, mwen ri a nèg la, m di men ou poko ban m viza an, m pa konn ki lè m prale, lè w ban m viza an, epi that's it. Pa t gen ankenyen de bagay, donk yon nèg ki yo ba w viza 29 jiyè, nou sòm an 29 jiyè, ann di out, septanm, oktòb, novanm, 4 mwa pi ta, epi nan 4 mwa pi ta m te gentan destabilize peyi a oubyen m te gentan fè diminyon dwòg, non, ekoute. Men m pa janm kwè, m kwè nan travay mwen, m kwè nan fwi travay mwen, m kwè nan biznis e se sa k fè m toujou ap denonse tout moun ki bloke peyi an d'où qu'elle vienne. M pa janm nan manifestasyon a moun. M pa janm nan manifestasyon. M al nan yon sèl manifestasyon m kwè nan vi mwen, m kwè nan vi mwen, apa de lè m te antre Jakmèl e ke pèp la te vin chèche mwen, bon sa e pa t yon manifestasyon ki te fèt, se yon bagay enstantane. Manifestasyon pou ti moun sa wè yo di yo ki te tiye jakmèl yo yo te tiye m kwè papa l avèk yon ti fi yon jèn ti fi yon bèl ti fi podyab ki te vin an vakans jakmèl disetan nèg jakmèl nèg ki antre pi chan ankò babou masonlèm yo t arete nèg yo nèg yo tiye misye lè sa m te gen disetan daprè mwen e disetan m te gen dizuitan maksimòm dizuitan m te yon mayo chegevara sou mwen m pa janm bliye sa. M ta mare ti reva a sou mwen m tal nan manifestasyon sa lè sa dè milye dè milye e dè milye de moun jakmèl te nan manifestasyon donk ankò yon fwa medam e mesye e bagay yo se konsa yo ye si se pou kritik wap toujou jwenn kritik se la pou pa la la politik an ayiti se la jeng e lè w lan jeng ou paka dòmi fò w toujou ap veye Lyon, vye bèt ki pral mòde w oubyen pral bezwen tiye w ou bezwen bay. Se konsa la politik an Ayiti. Y a rien de constructif an Ayiti. La politik an Ayiti y a rien. Menm nèg ki konn li son bay bann mòdèfòkè. Regarde André Michel. M di w pa egzanp André Michel paske André Michel m santi m gon pouvwa pou m pale de li a son nèg Jakmèl menm jan avè m. Son nèg Lamontay, Jakmèl tou pre lakay mwen, tou pre vil mwen, nan vil mwen, nan komin mwen. E nan komin mwen, donk m santi m ka pale de li. M pap pale de lòt nèg, lòt nèg ki te kraze peyi a avan oubyen ki te pote kontribisyon pa yo nan kraze peyi a. Men je pale d'André Michel. Nan André Michel son bagay li ye pou mwen. Chak tan m ap gad diskou André Michel sou Martelly, e lè Jovenel ta pral pran pouvwa l ap fout dife nan peyi a miyèt mòso, men kounye a w pa ka dirije. Kounye a ankenn moun pa ka dirije. E kounye a ankenn moun pa vle chita avè nou paske vous avez fait un combat pour prendre le pouvoir. Enben prenez le pouvoir. Ebyen m toujou di nou sa, kan nou pa gen mwayen politik nou, fèmen bèk nou. Kan nou pa gen mwayen politik nou, fèmen bèk nou, paske jodi a la nou fout tout moun nan kaka. Tout moun nan pwoblèm la. Pa gen moun ki pa nan pwoblèm la. Menm nèg ki gran nèg la k konn ap fè konbyen milyon dola, ki plen kòb la bank li nan pwoblèm la. Tout moun nan pwoblèm la. Pa gen moun ki pa gen pwoblèm. De ti machann, de kokorat k ap mande pa ka jwenn moun ba yo ankò, pa gen moun ki gen kòb. Nèg kap mande nan lari a pa jwenn moun ki pou ba yo paske bagay pa gen kòb. M pa wè byen non, lè m wè nèg pou anèg gen konba la, m pa wè byen non patwon. Ou met linèt men pou m wè pou m ka reponn ou. A, Michel Martelly a, Michel Martelly pa kraze peyi a non frè m. Kisa Michel Martelly te fè? Michel Martelly se kòb Petro Caribe ou reproche l wi. Misye ala dèdye kòb petro karaibo repwoche l si se kòb petro karaibe a ou repwoche l kòb petro karaibo repwoche l sèlman ki gang ki te gen sou michèl mateli pa t gen gang sou michèl mateli non konbyen gang ki te gen ba gang lè andre michèl t ap pede di ou byen lè pyè esperyans t ap pede di baz galil baz galil konbyen baay li te konn fè yo pa t konn arete yo yo pa t arete sonson lafami a yo lage li apre sa yo yo pa vin arete l la ankò sou kiyès yo pa rive se pa sou jovenel yo t arete l mesye nou wòl nou tande. Nap fè politik tèt pete. Kite moun fè nou fè tenten. Sou Mateli sak te gen sou Mateli? Si te gen vòlè nou te ka toujou arete vòlè yo wi. Peyi a pat kraze konsa. Si se pou vòlè ap toujou gen vòlè wi. Pa gen vòlè la kounye an. Ap toujou gen vòlè. Si se sou Mateli nou te konn al nan bal. Sou Mateli m te konn sot nan palè nasyonal, m te konn sot nan palè lejislatif mwen, m sot nan sena a 11 è di swa m pral lakay mwen, m pa janm domi Pòtoprens. Kounya m pèmèt ou fè l. Kounya m ta senatè de la Repiblik, m pa ta kapab. Pase m pa gen, se anndan paleman m tap dòmi, ankò anndan paleman m pa sef. N ap bay tèt nou manti, nou genlè bay tèt nou manti. An me di ti lapli Dye Mateli te ba l gali, sa e pawòl ti lapli, men tout lòt gali yo kiyès ki ba li l? Kiyès ki pa konn, nèg sa menm lage nan moudam nan foutbòl pou m pale foutbòl, bon m pa konn, sa m konn nan foutbòl, e Brezil mwen ye, e Brezilyen m ye, e ti Dioseny Caryantin, e Brezilyen m ye men menm, e Brezil m ta renmen chanpyon, o misye peze di m pale de, de, e, e, e, e. Padon, se sa yo di moun avatar wi tann mwen Edo e sport prezidan ou Moïse Jean Charles ah bon yon nonm prezidan nan peyi sa e foufou wi son konsansis ki pou met la wi patron yon nonm ka prezidan nan peyi sa ou ka fè ou ka fè yon bagay ou pa ka fè yon merd non la ou pa ka fè yon merd non ou gen ti lapli ki komande yon zòn ou gen izo ki komande yon zòn ou gen krisla ki komande yon zòn ou gen ti makak ki komande nan tèt mòn nan ou genyen lanmò sanjou oubyen m konn pa tande l pale ankò m pa konn kote l frekon l men 400 mawozo ki ki ki nan pwent anba a lè w lòt anwo a ou genyen kanaran ki peyi ou pral dirije la yon nonm vin prezidan peyi la se a se a 1 2 3 4 5 bonm wi pou vini pou mande tout moun li prezidan jodi a w mande tout moun deplase kafou li pa deplase ou eklate l wi ou eklate la tout moun ki ladan l tout moun ki rete e gang ou ye wi ou al anwo a ou eklate e sèl jan w ka jere peyi a e pou w fout refè peyi a wi. Dola 50 lan son lwa li ye François Wilner, son lwa li ye. Son lwa li ye. Ou pa mande tèt ou pou ki sa privè, privè. Mwen men lè nou poze m kesyon konsa m ap reponn nou li. Nou pa mande pou ki sa privè pa janm retire l. Ou pa mande l pou ki sa nèg sa yo pa retire l la. Andre Michel ki te konn ap joure l toutan Li pa anyen non. Depi lè Michel Martelly te mete l nan pale nan bagay la, li te voye li gen prèv wi, e sa fè m di m di kalanbè a pale wi. Li te gen, li voye e lwa a anndan paleman nèg yo pa janm vote l non. Moïse pa janm vote l non pou fè politik avè l. Jiskaske yo vin vote l anfen nèt yo vin vote l. E m kwè se sou Privè yo vote l wi. E jodi a poukisa Privè pa retire l? Kòm moun ki tap goumen kont yon dola 1 dola 50 lan poukisa 1 dola 50 lan e e e e e Moïse Jean Charles pam di Moïse Jean Charles André Michel jodi a la ki nan pouvwa a pa retirel Mesye ret nan ròl nou repò pòz ti moun nou fè kòmsi nou pa konprann sa kap fèt anndan peyi a nou pa wè chak nèg Nesly Nesly Sainval frè pam kijan w ye cheri anfòm zanmi pam frè zanmi pam e frè pam nèg Jakmèl parèy mwen tande non ou pa janm poze tèt ou kesyon Argentine kap chanpyon egare m pral pale football talè m pa konn jwe m pa konn football byen men ekip mwen m renmen m renmen ekip mwen m renmen ekip mwen demen maten bagay la ap kòmanse la a 11 è a 11 è la m pral chita la pou m gade televizyon m gintan limen la depi aswè a la map chofe televizyon an hehehehe tande non e yon dola senkant yon dola senkant ou pa wè phk se yon phk kaka l ye. Ou pa wè tout moun ki nan PHTK se yon pakèt bann salopri, yon pakèt bann vòlè pa ki jèn sa ankò a, banm fiyèm ta di sa. Paske yo pa ka fann mounda yon pouvwa konsa, epi salopri yo rele Ninie Balthazar pa ouvè bèk li poul di anyen. Li pa ouvè bèk li poul di anyen. Alò, yon nèg fin pran pouvwa ou fè 5 an ou pran pouvwa, ou nan pouvwa, ou vin fè Jovenel. Pa vre fè konbyen tan epi kounya la moun ap denonse w epi w pa gon pòt pawòl ou pa gon moun ki pou di non nou pat touye non nou pat vòlè non nou pat sesi pou pou bay omwen se ke de dwa pou moun konprann bon gade kounya w ap mande m bon gade kounya w ap mande m 1 dola 50 w ap mande m ou konn poukisa w ap mande m 1 dola 50 paske w pa konnen kounya yo di w yo vòlè 1 dola 50 kounya w ap kontinye pale yo vòlè 1 dola 50 men w konn sa se yon lwa l ye se yon lwa l ye. Se yon lwa li ye kounye an la, se pou n mande se ki men men mwen te mande lè m te senatè, si nou te konn ap swiv mwen, transparans. Transparans. Transparans nan leta a. Jodi a wata wè, jodi a wata bezwen pale. Lè yon nèg kanpe pou l di w Edozeni pòv, Edozeni gen kòb, Edozeni pa gen kòb. Ou t ap annik monte yon nik do Edozeni men konbyen kòb li gen. La a Sendomeng yo fè l. M pral ba w egzanp. Tande byen m pral ba w egzanp. Nou ouvè yon kont. yon kont an bank an Repiblik Dominikèn. Ou konprann se yon nip payèt ou ouvè kont lan? Yo pa ouvè l pou ou non. Yo pran paspò ou, yo pran tout bagay ou, epi yo voye mande leta ayisyen, leta dominiken, èske nèg sa pa gen non l sou mondyal kòm dilè dwòg kòm vòlè? Yo pa ouvè kont lan pou ou non. Y ap tann 3 jou pou yo ouvè kont lan pou ou. Se pou leta ba yo lòd Avan pou yo di nèg sa ba nou vòlè. Ou ka achte yon kay la. Ou pa al achte yon kay la patwon. En Repiblik Dominikèn. M pa pale de Etazini ki son peyi bagay li. Ok? Ki yon peyi òganize. Depi l met non li, li pa menm bezwen. Li pa menm men tan l ap konnen ke. L ap konnen ke ou vòlè ou pa vòlè ou pa sesi ou pa sela. Enben gen nèg la pa ka achte kay nan Sendomeng non. Pase non yo, non yo, non yo bay. Son peyi òganize. M pral ba w lòt egzanp. M gon kouzen m ki sot Ayiti vin achte machin la paske pa gen machin Ayiti. E men menm m pa ka ba l machin nan paske machin nan ap pran 7 mwa pou l rive Ayiti paske bato ki konn pot machin yo pa vle vin Ayiti ankò. An atandan ke Ayiti reprann li, tout bato ki te konn vin Ayiti di yo pap vin Ayiti ankò. Apa de ti bato k ap fè Miragwàn, Sen Mak, k ap fè ti ti bay Mayami yo la sèlman ki ka vin Ayiti. Lòt gwo bato ki sot an Arabi Sawoudit, ki sot Doubay, ki sot an Itali, ki sot yo pap vin Ayiti ankò. Jiska nouvèl òd. Enben nou vin ak yon machin la nan Repiblik Dominikèn. Nou parèt la, konbyen kòb yo te ka pran plis kòb kach? Ui mil dola. Yo pa ba yo dwa pran kòb kach. Lè kounye a nou peye, nou bay ui mil dola paske se pi gwo nivo kòb ou te ka bay la. Yo pa vle pran plis. Se transfè pou fè. Se transfè pou fè. Non se peyi ki òganize. Se peyi kap òganize e se konsa yo òganize peyi. E se konsa yo fè peyi. Se konsa yo fè peyi. E sa fè m mande nou kopye. Kopye peyi. Kopye sou lòt peyi kap mache. Kopye sou lòt peyi kap mache. Se youn nan pi gwo bagay ke nou kapab fè. Lè w kopye sou lòt de bagay kap mache. Paske lè w te lekòl ou pa ka kopye sou nèg ki kreten an non apa. E sou nèg ki fò a wi. Gon nèg ki pale de gaz la. Map touvre ti bagay sa pou Jakmèl. Yon nèg Jakmèl ki di ke lekòl pa ka ouvè poutèt gaz. Mwen menm m te lekòl apye wi, m te konn al lekòl.